Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon eske tout bagay anfòm bon antouka nou prale prese prese la nan departeman di nò wèst patikilyèman nan komin senlwi. Seli a la zòn sa te fin anraje nèt wi la kote nèg yo ap fè la lwa ebyen fòm di ke bagay yo kòmanse klè pou popilasyon an e yon towo tonbe wa zayèl tonbe Erik kontan men Erik pa tap janm panse ke demen si Dye ve se ta pral yon frèl ki pral tonbe ebyen genyen yon nèg ki tonbe se nan kan Erik la bandi notwa imajine w yon nèg ki kenbe yon fanm ansent lap bat li. Epi li fè fanm nan pouse timoun nan pa fòs, timoun nan mouri. Donk wa imajine w men ekoute, genyen moun toujou nan peyi a. Se sa k fè m mande ke anpil moun nan peyi an fòk yo antre nan lojik moun Nòdwès, moun Pòdepè, moun Senlwi. Paske sa k pase a la a se yon bèl egzanp. Ebyen fò n di ke towo sa a li menm se frè Erik. Misye rele Dosou. Dosou sa a se yon nèg ki gade w nan je l touye w. Li pa renmen fòm tèt ou li touye w. Kisak pase avan yè? Yè, misye kenbe yon fanm ansent, li bat li anpil, li fè fanm nan pouse yon timoun pa fòs, timoun nan tou mouri. Ebyen popilasyon an li menm ki enève, revòlte pa zak sila a, yo pote boure yo pran misye, yo rache l, yo kraze tèt misye. Ebyen fò n di ke foto sa li deja ap fè la une sur les rezo sosyo, foto a disponib, ebyen menm jan avèk foto Zayèl ki disponib tou. Fò n di byen ke nèg sa yo san limit. Ebyen yo pa pè lapolis yo pa pè pèsòn ebyen jounen jodi a la men kòman yo kòmanse ap tonbe. Nou gen anpil voice nou pote pou ou paske de voice ki anonse lanmò nèg sa yo ki trete nèg sa yo de mikròb de band de rakay de kriminèl san pitye de serial killer ebyen popilasyon an m panse ke li kòmanse rale yon souf e li dwe kontinye batay la pou kapab rache tèt vòlè kidnapè. Tout nèg sa yo kap bay pwoblèm. Fò m di nou ke nèg sa yo san limit daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen. Dosou sa a, misye se yon lyon. Misye fè anpil krim. Misye bat manman l e li bat papa l. Menm gran frè l lan ki chèf, m kwè se Erik, misye pa pran lòd nan men l. Donk wa imajine w. Sa vle di nèg sa ki tonbe a la a m panse ke bon mezanmi popilasyon an mèt kòmanse kontan. Paske gen anpil move grenn ki ap tonbe nan zòn sila. Misye rive bat yon fanm ki ansent, li tèlman bat fanm sa a ki ansent lan, gwo vant pitit la sòti, li tonbe li mouri, fi a pa mouri non. Enben moun nan zòn nan ki wè aksyon kriminèl sa a Dosou komèt la, èske fanm lan se fanm li, nou poko gen enfòmasyon sa a, avan emisyon an fini n ap genyen l, enben moun yo tchake misye ak kout manchèt. Sa vle di nèg yo dènye jou yo kounya la sanble se avèk fanm yo gen pwoblèm. Pa bliye e Zayèl li menm nan mache lapyè. Bonjou bonjou bonjou bonjou tout moun bonjou tout ayisyen ayisyèn kèlseswa kote wap tandem Evè kote nap tandem la mwen salye nou chapom trè ba poum salye nou nan non Bondye ki gen tout pouvwa. Mezanmi mezanmi mwen voye odyo sa ban nou se jis poum moutre nou Kòmanm santim e kòman sa rete fèm mal. E m m paka fin di nou kòman sa fèm mal ankò. Lè map gade sa kap pase nan gwo mòn. Sitou nan pandye. Men mezanmi sa ke map di nou. Ti mesye gwo mòn yo. Pandye. kèlseswa kote nou ye lakil mesye sa ke map mande nou bay moun pandye yon chans non bay moun pandye yon chans bay moun lakil yon chans viv tankou se moun renmen renmen moun tankou ke nou renmen tèt nou kòm mwen santi ke nou pa renmen tèt nou. Pou nou menm, Dyab la ap manifeste jou an jou nan lespri nou. Tout sa nou fè, nou fè l avèk fyète. Men poutan li pa yon fyète. Li pa yon fyète ditou. Li pa bon, li lap yon movè imaj pou fanmi nou, pitit nou. Paske nou menm nou gen pou n ale, pitit nou ap rete. Nou pa konn sa pitit nou ap ye nan sosyete an. E si tout fwa demen, pitit nou ta vini, ta vle kelke choz nan sosyete a, ta vle sèvi sosyete an? A ki imaj l ap parèt devan lasosyete? Hein? A ki imaj? Mesye, mwen pa ka fin di nou ankò kòman sa fè m mal. M pa ka fin di nou non. E sa fèm mal sa vle remoute ògèy mwen. Etanke jèn, jèn pandu, sa vle remoute ògèy mwen. Rezon, nou tout la nou gen fanmi anndan pandu. Men mesye, si chak jou konnya pou san ap koule anndan pandu, m rete kwè sa sa pap sa pap pote granmoun yo byen. Si rès granmoun ki rete yo, yo pap pote yo byen paske yo pa abitye ansanm avèk sa yo. Yo te plis abitye pwoblèm ki te gen anndan Pandu e mwen menm pi gwo pwoblèm ensekirite ki te gen nan majorite zòn ann Ayiti se pwoblèm malfektè, nèg k ap simen kout poud, k ap plante bay atè pou moun. Se sa yo ki te pwoblèm lan ki te rann yon timoun pa t ka E mache lè il vle. Men afè pagay m tande baay tout jounen sa ap koule se kout bal kap tire mesye. De seri de dezòd kap pase dan dè vil e pwovens an Ayiti so kèl se swa kapital la non plis se yo menm konnya la se yo kap pase andan raje pandi mesye ki pa bon mesye ki pa bon Mesye sel sa map di nou mesye bay moun bandi yon chans bay moun bandi yon chans pou yo retounen lakay yo pou yo alèz lakay yo tankou yo te alèz ok tankou yo te alèz pou yo retounen al reprand aktivite yo paske se latè yo konn travay se mizè yo konn pase lonje zannimo fè zannimo redi redi yo, kraze kòf lestomak yo pou ke yo jwenn manje pou yo bay madanm yo, pitit yo. Ok. Se sa yo konn fè. Yo pa konn domèn bagay sa n ap fè jodi a la mesye. Yo pa abitye ladan l. Ba yo yon ti lapè. Ba yo yon ti lapè. Kòm nou te di se anfas nèg sizyèm n ap batay. Mwen menm batay nou an anfas nèg sizyèm lan, li pa pote oken rezilta. E nou konn kiyès kap pale a. Li pa pote oken rezilta. Rezilta li pote a, se jis nou fè, nou fè bagay la an kriminalite. Paske se inosan nou tiye. Koupab yo yo pa toujou la? Koupab yo toujou la. Nèg nap batay ansanm avè yo a, yo ka detwi nou. san nou pa konnen. Lòt enfòmasyon se ke genyen yon sèten de Carl Henry ki tonbe. M pa konn si nou konn Carl Henry an. Fò n di ke Carl Henry sa a, lapolis touye l ansanm avèk papa l epitou chofè moto ki te pote yo a. Sa pase nan dat 19 avril vè twazè. Epi, apre zak sa a, paske Carl Henry a li menm se yon move grenn, se yon nèg ki gen rapò avèk nèg 400 mawozo yo, nèg Vitelòm yo. Men ekoute, le père de Carl Henry c'est un homme sérieux. Le chauffeur se yon moun serye egalman. Men puiske lapolis te bezwen Carl Henry e Carl Henry te twouve l nan mitan 2 nèg sa yo, sa vle di nèg sa yo te pozisyone yo nan yon move andwa. Pou ekstèmine Carl Henry, yo te oblije touye ni papa l, ni chofè la. Sa pase m kwè se nan zòn Metivye oubyen Gwojan, men m kwè gen yon zòn ki rele Lendi anlè a tou. Depi lè sa a fò n di ke bandi yo yo menm, les hommes de 400 mawozo, les hommes de Vitelòm, ebyen nèg yo pote boure anlè a la a. Poukwa izon fe sa? Ebyen se paske yo ta mete nan tèt yo ke genyen. Moun nan popilasyon an ki ta konplis de sa. Epi sa w tande a la a, anpil pwoblèm. 2 zam a fe sezi daprè yon nòt lapolis mete deyò. Lapolis di li menm se nan echanj de tir. Men depi lè sa fò n di ke gen yon sitiyasyon panik. Panik anlè a la a. Zòn Gwojan, zòn Metivye, anpil lòt zòn ki anviwonnen l yo, se anpil pwoblèm. Donk, moun yo mande lapolis, ben. Si l ap parèt, parèt tèt li nèt paske bagay la vrèman difisil pou yo. Èske nou konprann? Donk, pou kò li la a se reprezay, donk moun yo pa bezwen konnen si se lapolis ki te fè aksyon an, de tout lè manyè, ebyen yo menm, y ap frape. Fò n di ke lapolis ta sanble fè yon fas kare ak baz Vitelòm nan. Antouka batay la ap kontinye, batay la ap kontinye, chak jou w tande move nouvèl, men ekoute m gen lòt enfòmasyon ki tonbe, des enfos ke m ap pwofite mete o kondisyonèl pou fè konnen ke batay la te rèd anlè a, genyen yon sèten de ougan Rossini ebyen eh ki ta li menm pran bal, donk n ap chache genyen plis done sou enfòmasyon sila a nou tande men fòk nou di ke genyen anpil bal ki ta. tire nan zòn bwa lendi wè se zòn sa m te bezwen di nou an se bwa lendi efektivman paske la pèsòn ki ma anvwaye le news ben li te di m bwa lendi an men ekoute sa te echape m fò n di ke moun ki nan zòn bwa lendi an eben yo gen anpil pwoblèm paske depi l fè sizè nan aswè moun sa yo oblije antre anba kabann yo pa konnen ki sa pou yo fè ki sen pou yo rele ekoute ben si se mesye bandi yo ki gen kontwòl ebyen bay moun yo yon ti chans Si se la police Bien il faut persevere paske bagay la vreman red pou moun bwa lundi yo. Nap tounen un peu plus tard justement pou nou kapab vini avek plus enfomasyon sou dosye sa yo pou nou. Entre tan nap mande w pou kapab rete sou chanel ou renmen anpil lan kom toujou un maximum de komantè un maximum de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous apresye le travay. Pi apre kes kon di? A la pwochen!